Lendi k ap 22, nou pral ri l anmweyy. Ou wè sèt fwa si? Elit ekonomik ki mèt sistèm nan yo mèt mare senti yo. Gouvènman, entènasyonal lan, twa antite sa yo se yo menm ki kenbe nou nan sa n ye la nan kras. Pa bliye, nou gen 200 zan yo kenbe nou nan kras. Depi apre lanmò Desalin, yo lage yon sistèm nan mitan nou, men nan ki sa l lage nou? Yo fè youn ap manje lòt, epi nou tout se yon pakèt enbesil, n ap goumen antre nou, epi yo menm y ap pase sou nou. Wè m fin lanse mouvman sa la a, Ou pral tande lò gen yon pakèt detraktè pou vin atake, pou vin destabilize mouvman an, men yo pa kapab. Pèp ayisyen gen anpil konpreyansyon jodi a de sitiyasyon peyi a. Epi pèp ayisyen konnen tout moun nèt. E sa k fè, n ap anonse tout moun, leve kanpe ki pral fèt la a, l ap tounen yon revolisyon wi. Jodi an, Nou konprann sitiyasyon e nou mèt sitiyasyon. Ou konn kòman? Nou pa yon antite ki ka vin enpoze anyen la a. Blan yo eseye li, yo pa ka mache. Dayè ou wè, nan Konsèy Sekirite a nou goumen avèk loksidan. Nou gen peyi ki fè vwa nou pase pou nou. Nou rive nan yon faz, nou pral fè leve kanpe an. M ba w garanti, leve kanpe sa a, Menm Eric te pase pa pas ankò. M apral di w poukisa. Nou te planifye plizyè leve kanp anndan peyi a. Kon mouvman an pran, yon seri de lidè politik, yon seri de mesye boujwa yo antre ladan l. Ou sonje epòk revolisyon an? Menm Desalin te fè erè sa a. Pistòp. Men, men se envite ou konn envite yo? Non. Okontrè, ou wè lè yo vini m retire kò m. Okontrè lè m retire kò m yo di men Mojinex la ap kraze mouvman an. Ou konn sa k fè moun ki di Mojinex la ap kraze mouvman an lè mesye sa yo vini? Se paske yo afè listwa. Lè epòk kolonyal, esklav yo ap goumen, afranchi yo, nou vle pa, an n pran bon, milat yo. Ou konn sa k fè yo te antre nan batay revolisyon an? Se paske yo wè esklav yo pral gen yo menm. Yo te gen yon seri de ti pwoblèm wi avèk kolon yo. Men yo te pwofite antre nan mouvman esklav yo. Alòske, Petyon te konn tire boulèt sou Desalin pandan kolon yo t ap tire boulèt sou Desalin. Nòv nivo epòk yo wè yo wè esklav yo pral gen yo antre nan mouvman an. Epi, dan pou yo antre nan mouvman an, yo vin rekipere mouvman an. E pou yo rekipere mouvman an, yo tiye Desalin. Kristòf te konprann sa. Ebyen, jodi an, nou, mouvman nou pral fè la a, Se yon dènyè okazyon pou Ayiti. E sa k fè m lanse yon mesaj bay elit ekonomik nan, m lanse mesaj la bay loksidan, m lanse mesaj la bay gouvènman, mete pye yo nan bon anplasman, paske mouvman sa pral baleye yo tout. Lage avèti, pa tiye kokobe. Ou wè, le 22. se tout peyan ki pral Okap Ayisyen. E nan sans sa a, nou tou pwofite, nou tou pwofite lanse mesaj lan bay moun nan kat kwen peyi an, le 22 out 2022, 22 dawou, tout moun ap nan Nò, pou n voye yon siyal bay loksidan, pou n voye yon siyal bay sektè ekonomik lan, Pou n voye yon siyal bay mèt sistèm nan, pou n voye yon siyal bay gouvènman an, pou n di sètfwasi pèp ayisyen an p ap jwe.